Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nan emisyon sa nap vini premyèman ak yon voice yon polisye ki li menm viv menm si se a distans. Sa kap pase antre Tibwa, Gran Ravin kal jwe nan Matisan, Fontamara sou wout sa. Epi yon lòt ki se yon video, video kote ke an 2020 ya yon polisye ki li menm te anrejistre yon video de 12 minit. M ta kapab di polisye sa se kòmsi se te yon pwofèt ki tap pale. Li di wè sa kap pase la an 2020 an. Sa k te pase 2004 la, ebyen bagay k ap vini an 2021 an, se fyèl pete. Bon finalman m ta kapab di nèg sa a s on pwofèt de malè. Men dabò n ap vini avèk vòys polisye a. Polisye sa a li menm ki nan zòn Marin Ayisyèn, li di tou sa li wè k ap pase devan je l. Li wè tout gwoup ki mete pye yo atè a ap goumen. Se yon vòys ki dire 3 minit 23 segond. Li denonse nan Voice sa ce qu'on appelle une politique de protection des bandits. Se sak fè nou rive la a. Men ekoute, m ta kapab di tou anpil nan kòlèg li yo gen lapèrèz paske genyen enfòmasyon daprè li k ap sikile kòm kwa yo ta gen entansyon atake nèg Marine yo. Li menm li di, kèlkeswa sa l fè l fè, ebyen li pare, l ap tann atak sila yo. Men parapò ak sa l wè k ap pase devan je l nan lari an, li wè moun avèg. Li wè ti bebe. Li wè fanm ki sot fè sezaryèn kap mache nan lari an anba bal bandi. Ebyen daprè sal di se pou la premyè fwa ke li menm li wè peyi a rive nan eta sa. Ebyen fòn di ke a travè vòys sa li di tou ke zòn kafou a bloke nèt paske tout machin ki tap soti. Nan lòt departeman yo pou antre nan depatman lwès la tout bloke nan kafou. Donk jounen jodi a la a li poko konprann ki sa k otorite nan peyi a. Peyi a fini, pa gen peyi ankò. Ebyen n ap fè w tande vòys sa a kote polisye sa a li menm tou li wè sitiyasyon an fas e li fini pa konprann ke se yon peyi de jou an jou ki ap plonje dans l'enfer. Temwanyaj trè glasan de la part de ce policier. Bon mezanmi bonsoir m te fon bèl silans m pat pale m tap obsève Bibi e o gran mo o gran remèd chemen bouton se chemen maleng se sak ta pou rive. Donk mesye yo pat prevwa e mwen menm gen de bagay mwen fè rezèv sou yo men m viv yo. Depi lè depi lè sitwayen an te nan vilaj tap frape te gen posiblite pou n te kwense l men mwen menm nan inite m ye a map gade nèg yo n te ka kwense yo bò dlo bò lanmè a men yo te di se yon inite fò n jwenn lòd lè n rele baz nou baz nou di fò n rele dcpj dcpj jiskaske n li fè n rantre nan baz se pa yon bay lòd pou n frape donk nou ka konprann sètèn choz annefè. Sa map viv devan la marine nan la son bagay depim fèt mesye e premye fwa m wè sa tankou kareka di la moun ap kouri nan direksyon l pa bezwen baz krache dife k soti gran ri rejwenn avèk babekyou avèk vilaj yal ranfòse gran ravin babekyou avèk kèk nèg li yo al ranfòse krisla monchè anpil nèg mouri nan baz krisla. Nèg yo fan kris la. Mesye nèg yo fè 4 jou depi le premye ap tire. Moun ap kouri nan tout direksyon yo pa konn ki sa pou fè. E sak pi rèd la majorite moun ki kouri kite kay yo nèg granri fouye kay yo kase kay pran tout sa yo gen bezwen bagay. Kounya la lè wap pase se 2 men anlè pou pase matisan yap fouye w yap pran kòb telefòn epi pase. Kounya moun vin pè pase Bon, enfòmasyon ta di, m mete l o kondisyonèl ta di, bandi yo di se Lamarin ki konplis nan fè moun pase sou lanmè kòmsi mouvman pa ka pran, mete, yo di Lamarin ranje kò yo ap vin atake yo. Men, vye manman pare pou zepina, zepina pare pou vye manman. Ou konprann? Kòm se yo k ap vin atake nou, malè a ka fèt nenpòt kèlè, men, nou pare tann yo tou. Ou konprann? Paske baz nou an se yon baz estratejik, yo pa konn kote nan, nou pa, yo pa konn kote n ap tann yo. Antoulèka sa se yon lòt istwa. Mwen menm, Sa k plis epate m, ki fè dlo sot nan zye m talè a, se yon seri de moun k avèg, timoun, bebe k fèk fèt, gwo madanm ki fèk fè sezaryèn ki pa ka mache. Bandi yo rive jis nan pwason an ap tire, nèg Gran Ravin ap tire jis nan pwason. Konprann? Jis nan pwason an la, moun ki te sou plas Fontamara, moun ki te nan legliz la, moun ki te nan bay pwason an ki te ret anlè a k poko fèt, ki t al abrite yo la, tout ap kouri vin la. Moun ki la wè foul la ap vini, yo kouri. M di w moun ki fè sezaryen ap kouri, ti bebe, moun ah machin ap frapa machin moto mesyami si se prezidan k responsab prezidan m ta di l don mo men sa kap fèt la polisye ayisyen pa ka rezoud li se rele pou rele yon lòt fòs vin frape la gwo frap kraze lòt bò epi bay la rezoud paske polisye ayisyen pa ka fè anyen paske lari blanch bal ap pete chak kay gon nèg a Galil ladan l. Eske ka police a ka mache nan chak kay e police a lèmlènde leve e kòmsi lave men su atè mezanmi m pap di sa poum fè nou pè men m jis pataje yon ti enfòmasyon avè nou depi se machin kap sot nan gran sud tout bloke la kafou plen kafou plen ou konn sa rele kafou plen se ke kafou pa gen kote pase machin yo vini yo paka soti e vin jwenn moun ap fè dezòd yo paka vire mezanmi se sitiyasyon pou nou ta wè jan map di nou la an efè M ba nou ti sitiyasyon sa, e pa poum fè nou pè, men map jis di lòt moun ki nan lari a fè pridans, donk mwen menm kotem ye la m pa di m paka gen anyen, men risk yo minim, risk yo minim ok. E kounya se le moman poun kapab fèw wè video polisye sa, yon video ki te anrejistre m ta kapab di an 2020. Kote ke l tap denonse sa kap pase nan peyi a. La jistis pa bon nan ekzekitif lan. Donk nou wè se yon polisye kap pale wi pou nou pa di se mwen kap pale. Defwa lè w arete yon nèg, zam ou arete l la gentan nan lari a ankò ap fè dega. Epi gen yon ministè ki rele w ki mande w pou lage l. Misye di nan palè nasyonal pour ne pas citer le nom d'un président. Se la tout lòbèy yo fèt. Misye denonse anpil bagay. Ti gason, ou ka mouri wi si w nan peyi a, paske m santi ke misye son pwofèt de malè, e misye ap di ke wè tou sa k ap rive la yo, sa k te rive an 2004, sa k rive an 2020, ebyen 2021 an ap pi tris toujou. Anpil moun felisite misye sou Facebook paske la video est postee egalement sur Facebook pour dire à cet homme, Monchè, ou gen rezon, paske peyi a, li fini. Ann gade. Sa ka Talè map vini map fon video. Machin relèv la vini deja? Kibò? Jan yo dim gen blokis anba a la sou Delma a? Mwen tale. Yo video sa mpa ka pa fèl men. Gon seri bagay map swiv e gon seri bagay mwen wè pral rive ki ka rive mpa ka pa fè video sa. Imajine w mpa nan detachman non. Imajine w Sou detache avèk yon depite, yon senatè. Youn nan malpwòpte anba yo nan palman yo. Nèg la pap may si li pral wè gang ni, li pap may si li pral negosye ak gang ni pou l mennen w pou w ale tou. E ki sa w ye polisye. Nèg la pap may pou l oze pou l ap ba w kòb kòmsi w konprann oubyen l ap ofri w èske w ka al pote sa bay tèl gang pou li. Mwen m pa nan detachman mwen m pa yon nèg ki tap ka fèm kaka sa mwen konnen plizyè polisye ki dakò pou nèg ap itilize yo konsa yow ayiti yon peyi jwèt se sèl peyi m pa ka konprann tou menm dosye antre dosye bon videyo sa m chwazi fè l kòm son peyi tou ou tan m ap bay vag paske madanm mwen ansent li gen 2 mwa. Jodi a konbyen? Jodi a 6 6 septanm Jodi a 6 septanm Se yon peyi lojikman 2021 pa ta sipoze pran m ladan l Si yo pa touye mwen a m p ap kite yo touye m tou Imajine w yon peyi dosye antre dosye Ou gen dwa fin mawon nèg la pandan nèg la penitansye Zam ou pran nan men nèg la gentan nan lari Jistis peyi an pa fyab Imajine w gen kote rele pakè a, avan menm nèg la rive pakè, zam ou te gen nan men nan gentan nan men yon lòt delenkan nan lari ap fonksyone. Ou pa konn kòman l fè rive. Gen sa yo rele ministè enteryè a. Tout moun gen badj ministè, MI ki sa sa. E yon nan ministè fè plis dezòd nan peyi a. Kòm ou konprann w anita rete yon nèg. e retou retou resevwa apèl ki soti depi nan liy laprezidans, nou pa byen di kiyès non, yo di w lage l. E ou jwenn nèg la nenpòt sèt zam nan machin li. Tout moun konn sa k te pase. Bò tou 2004 la, bagay sa te rive. Pou sa mwen k pral rive nan peyi sa yon bagay jwèt. E l pap fasil menm. 2021 k ap vin nan pap dous. Li pap dous. Li pap dous menm. Paske nou wè, dosye mèt Dorval la lantre dosye Sisi a Sebastien. Dosye Sisi Sebastien antre dosye Petro Caribe. Ou wè dosye mèt Dorval la, on nèg eveye pou dò ou, pou e pa on lòt do, pou e pa ou ki al antre dosye sa. Imajine ou leta kontribye tout sans. Ou wè dosye kidnapin nan, son dosye ki pral monte pi ou. E lè sa tout sektè ap viktim ladan l. Paske dènyèman la m wè, mwen aprann yo sezi plizyè bwat inifòm lapolis nan èpòt la, pa gen moun ki janm jwenn mèt yo. E se pa lapolis ki fè kòmand lan. Ayidou to ou ta w al tande yo akize lapolis nan kidnapin ki pa menm vrè polisye vre. E wo kòmandman pa janm sòti yon nòt pou l chache konn kiyès ki Bon nèg sa yo ki vòlè yo menm nan okòmandman lapolis se yo ki vòlè menm paske m konnen yo pral dèyè koupe boudam wi aprè video sa men se yon ekip vòlè ki nan okòmandman pi fò gang pi fò nan vòlè yo pa menm chache konn mèt inifòm sa yo kote yo jwenn yo a dous yon seri de inifòm to ou ta pral tande yo pral akize yo pral di lapolis nan kidnapin. Pandanstan e pa vre. Menm lè se nou gen kèk nan nou ki pa bon vre, eseye chanje sistèm yo. M konnen yo pa peye nou vre, men pa al fè sa k pa bon. Depi n te chwazi fè djòb sa, nou konnen se yon djòb e kouwè lakwa wouj li ye. Yo pa peye. Kontante nou ak sa n genyen. Tank ou wè bagay G9 sa yo fòme a, sa lè m ap byen gade se yon lapèpèpè. Leta leta yon vye leta m gen bon kòm etan done nèg sa yo leta fè yo mal tou pil bandi sa yo ay nèg sa yo son ekip viktim de leta yo ye tou paske imajine w leta pa menm mete yon mikwo kredi paske pifò nèg k ap fè bandi nan kapital nan la pifò son seri de nèg ki soti jeremi si nèg sa yo leta te ba yo yon mikwo kredi Nèg sa ta prete yo plante yo fon ekip bagay papa a ti kredi sa yo bay wa leta pa itil moun anyen mwen leta malpropte men wout matisan ki nan antre 2 a la kraze e se la nèg yo te konn ap pede kidnape moun mtpt se pa yon mal ranje l e pou yo kidnape moun nan fò machin nan ralanti e machin nan pa ka sote chòk sa yo a e di leta pa ka ranje wout sa nèg yo fè sa yo vle imajine w Pou sa mwen k pral rive la e rèl. Ou wè pil gwo zam nèg yo genyen yo, tout moun konn kiyès kap founi yo. Son seri de dwàn kap founi yo. E wo kòmandman lapolis lan tou peche nan zam ou wè pi fò bandi genyen yo. Yo pa janm fè demand yon bon bato pou gad kot. Paske pi fò zam sa yo ou wè nèg yo genyen yo e pa lanmè a yo pase. E sou lanmè a yo genyen yo. Sèl sa m konnen nan jou yo la bagay yo pral pi mal. Menm la Sendomeng moun pap ka travèse. Paske to ou ta, mwen m ta prezidan Dominiken an, m tap moute mi m, m tap moute fontyè m pou nou pa travèse. Kòm m ap fè plan m pou m ale mwen menm. M pap rete. Kòm videyo sa, gon lòt videyo m fè m gen pou m pibliye tou de. Si nèg yo touye m mwen m ap kite l nan men yon big patnè m pou pibliye l nan do m. De tout manyè mesye m pap ba nou manti, nou mechan anpil, nou fè pèp lan anpil mal. Sitou pou nan enstitisyon mi a. Nèg sa yo, nan wo kòmandman lapolis la, nèg sa yo gon 5 milyon goud yo manje chak ane pou sèvis de ransèyman. Yo manje la avèk nèg nan leta yo, wo kòmandman lapolis la. Pi fò gen ti gwoup gang yo anlè a, nan lapolis la. E pa gen ank di m nèg sa yo pa fè m eskòte gang deja. A yo gendwa ap travay la, nèg la rele w li di w o wi al pran machin sa tèl kote, al pran l nan pino, al lage l tèl kote, ou pa konn sa k anndan machin nan. Ou pa konn si se pa zam ilegal l ap fè w transpòte, ou pa konn sa l ap fè w pòte. Antouka, yon polisye, sèl sa m ka di nou mesye, anpil pridans. Paske, li pral tonbe. Wè nan bagay Fantom Seksyon 9 sa, nou ka remake sa k ap rive la. Wè to ou ta la, yo pral fout nou dosye nou pa merite. Paske yo wè mouvman Fantom Seksyon 9 la se yon bon mouvman li ye. Yo wè l ap bon pou nou tout. Yo pral fout nou dosye nou pa merite. Yo pral trete nou de moun nou pa ye. Hum! Mwen menm m pap ba nou manti, ti mesye k ka fè mouvman Fantom Seksyon 9 yo, anpil pridans nan lari a. E pa rejwenn pa ta rejwenn nou non. Men m pap ka antre nan mouvman an mesye. Paske yo pral ba nou gwo zak pote. Mwen menm sèl sa m ka di, 2021 k ap vin la, on nèg pi pridans, paske kidnapin nan pral plis, tout sektè ap frape, legliz pa janm di anyen, legliz pral frape, tout sektè pral frape, paske pou sa m wè mwen menm, pou sa m ap gade nan peyi a, tout moun ap viktim. Bandi pral gen plis zam, yo pral gen plis kòb, yo pral goumen plis. Gen matisan sa, gen 400 mawozo sa, spesyalman matisan sa. Hum. Pou sa mwen kap vin nan erel. Map vini baz. Ou bon baz machin elèv la gentan deyò a. Map fin fè video sa baz. Map vini frem. Tann mwen Mike monchè. Sèl sa m ka di, on polisye pa riske. On nèg wal riske, se ou kap wèl. Paske chak moun nan leta gen ti gwoup gang yo. E si nan riske tou nou ta tchwe yon gang, yap akize nou son inosan. Dayè nou wè, moun ki di yo keskonsab dwa kisa sa yo, yo pa pou nou. E nou wè enspeksyon jeneral li menm. Nou ka remake kote yo ye a. Yo pa an manyen yo, e se nou yap manyen. e enspeksyon jeneral pa vle wè nou. E dayè nan lapolis la gon bagay ki ap fèt la tout moun pa konnen. Gen 2 gwoup nan wo kòmandman. Gwoup ansyen militè, gwoup ki sa sa k ap apeze ajan yo an la. E pi, y ap fè djèl anlè a. E pi se ajan yo k ap peye l. Nèg la pa pè voye w labatwa, kote l ap echwe an operasyon, pou l te ka satisfè Dyèl li ant ansyen militè epi nèg ki fè sant akademi. Bagay sa tout moun konnen se yon bagay ki te gentan la kèt tan. Bon ekip dosye moun ba anm pale de yo. Tout moun bliye yo. Nou janm tande yo pale de Anel Joseph ki nan prizon an? Wè, sonje map di nou sa. Wè kou Anel ta deside pale, oubyen yo fout l yon piki anndan prizon yo tiye l, oubyen yo kase prizon yo lage l, pou l te ka sove pou y al fizye l deyò. Sè zanm kounye a 2021 rive 2022 pa yon ane kap dous pou Ayiti. Wè Anel Belize, yo pral dèyè lagel la vèy eleksyon, e pou misye bat pou yo pa tiyel. Nou pa konn sak te. Nou la pou nou jwenn yon ti lapè jis lè eleksyon pwòch. Paske nèg yo pral dèyè fè kapital politik yo. Mwen map priye Bondye pou m gentan ale kite peyi an. Ay madanm mwen ansent 2 mwa m pap vin mouri pou la patri baz. Paske mwen tout bagay yo an pwòch. Gen bagay si m pale yo la m ka mouri. Men yo pa ka tiyem tou non mwen menm paske map map fann tout koko yo a bal mwen bay m pa pè yo. Men m pridan. Humm. Wè 2021 kap vin la tou. E tout sektè nèt ki pral frape. Ou wè jounalis visye, sa kap vann mikwo, anpil nan yo pral mouri. Bandi ap touye yo, paske klan sa pral di sa e pou klan sa li byen, e ak klan sa li byen, ap touye yo. Dayè nou ka wè, Ayiti yon peyi ki tèlman dosye kouvri dosye, nou janm tande yo pale nou de. dosye Sisi, Sebastien, dosye mèt Dorval la, nou pa de bon moun lòt dosye ankò, nèg yo te vin pil zam lakay li a, abi, abi lakou, ki sa sa? Nou janm tande pale de bagay sa? De abi ga, abi Gaëlle lakou? Nou janm On moun. Sak ka konprann ya konprann. Donk jounen jodi a la a, tout moun ki tap pale dan le pase yo gen rezon. M pa vle ankenn nèg vin ap defann gouvènman e m pa vle ankenn nèg vin ap defann opozisyon. Nou tout koupab. Si n pa dakò nou tout koupab pou n met tèt nou ansanm pou n leve peyi sa ajenou ebyen l ap tounen sann p ap genyen moun ki rete nan peyi sa ankò paske Ayiti se deja poudriye a e dife a gentan pase dife a ap fè ravaj.